Nap di tout moun bonswa avèk an pil plezi jodi a nou ansanm avò sou Rony Original Immigration Services Rony Original Immigration Services jodi a nou pap pale de imigrasyon Kwak imigrasyon an toujou cho e si w gen nenpòt kesyon ou kapab rele nou men jodi a se yon entèvyou ke nou pral genyen ansanm avèk mesye Larèche Rico Joseph Larèche ki pral pote anpil enfòmasyon pou nou ki se yon futur kandida a la prezidans pou peyi Dayiti son yon pastè yon Nap di Bondye mèsi dèske li ba nou chans pou nou ansanm avèk aswè a an dirèk e nap bat pou nou wè si nou te kapab rantre an kontak ansanm avèk Mesye Larèch. Malerezman telefòn nan sonnen menl pa reponn donk nou pa konn sa kap pase. Nap nap rese rele misye larèch ankò. Chèf la o kap ayisyen pèdi batay o non de jezi o non de jezi. Nou gen James Etienne kap fè tout efò pou l rantre an kontak avèk Mesye Larèch, li gèlè pa rekonèt nimewo a, James nan studio a lap fè tout efò poul rantre an kontak avèk Mesye Larèch. Si nou pa ka jwenn li, n ap oblije pase avèk kestyon imigrasyon, imigrasyon, men jodi a nou pa t vin la pou sa. Kòm ou konnen, kòm ou konnen deja, se kestyon Joe Biden nan. kap fè viza 2 zan Joe Biden nan, viza travay 2 zan Joe Biden bay ak ayisyen yo, se li menm kap fè la pli le bo tan, donk si ke w ta renmen aplike pou viza sa, rele m nan 54 274 66 06. Sa pa fè mwen prèske pa nan koze li byen Mona, mona, mona Mona, mona, mona N ap mande antretan nenpòt moun ki konnen Emanyèl Emanyèl Salvann Emanyèl Salvann Emmanuel Salvant pou ke li rele nou nan 954 274 66 06 nou genyen kèk komisyon imigrasyon voye pou nou pou Emmanuel Salvant nenpòt moun ki konnen l di l pou ke l rele nou. Magarèt Jozèf egalman Magarèt Jozèf nenpòt moun ki konn Magarèt Jozèf tap mande w pou di l pou li rele nou paske nou gen komisyon pou li an atandan nap eseye rantre an kontak ansanm avèk mesye Rico Larèche. Pa bliye aswè a lap fè frèt anpil nan Miami lap fè frèt anpil nan Miami. Li preferab pou w pa sòti, men si w gen pou w sòti, asire w ke w mete anpil djakèt pou w byen pwoteje w pou fredi pa manje w paske li pral fè frèt anpil. Respire, tout sa ka fonksyone depi w gen souf andan w, depi baka pa ka manje w. Nou pral pran poz e nap pral tounen ankò, nou pral pran poz, nap tounen ankò.